E donk e konvokasyon Louko Désir ak Esaü César anndan dcpj pou reponn kesyon sou dosye asasina Eric Jean Baptiste la, ebyen nap diw ke gen Magalie Habitant ki li menm fè gwo deklarasyon debake an bèt, gwo bout bèt anndan dcpj e fè gwo deklarasyon pou Louko Désir nou konnen ki se bon zanmi li, Esaü César tou ki li menm dedouble pou sa Nèg yo fè yo anndan dcpj son bagay ki grav anpil moun te gen kè sote pa rapò ak ebyen ak fason konvokasyon an li menm te vle chanje an lòt bagay e gen anpil moun ki yo menm te panike gen gwo kè sote ebyen Louko Désir ki li menm pale e nou pral fèw tande Deklarasyon Louko Dezi, Ezaü Seza ak Magalie Habitant. Pa bliye si w poko abòne se moman an menm pou w fè sa pandan w ap gade videyo sa a, pa ezite ede nou pataje videyo a, kite yon like ak yon kòmantè guys, n ap rejwenn ou pou yon pwochèn videyo. Humm alors li te di Magalie ki ne pa habitant. Non mwen menm pral di w byen jodi a bagay sa yo yap fè la se pèsekisyon politik mwen wè se sa yo te fè m tou mwen menm lè yo te voye plizyè papye bon mwen pou m te desann nan pakè lè sa yo tap fè tantativ pou yo ta arete m paske yo te di map nwi pouvwa fò yo mete m on kote jodi a la fò tout Pèp la wè klè vrèman nan ki sitiyasyon nou ye. Ou konn sa k di nan sitiyasyon an, mete Lexidor avèk DP. Kounye a la, yo vin pa bay mistik la enpòtans ankò, yo pa bay mistik la valè. Jodi a la, fo tout vodouyizan yo ta pote sipò bay Mesye Louko avèk Ezayi. Paske se pa Ezayi, di l mwen menm m te ka voye manda bay Ezayi tou. Paske Ezayi te di ke gen konplo yo ap bat mwen ap sesi, yo fè l vre. Tande lòt moun. Ezayi te di ke y ap doub doub anyèl Belizè, yo pa t fè l? Eben, tout moun ta voye manda. Se pa t Ezayi ki te di l, se ti Jan k di l. Se p la pou wè ke yo fè pèsekisyon politik la tout jan. Jodi a nou pa nan epòk diktati, m pa kwè nou rive nan yon sitiyasyon konsa. Jodi a fò pèp la kale je l pou l wè kote nou gad. Paske yon peyi pa kab fonksyone konsa. Laprès la gen dwa pale, l gen dwa di sa l vle. Men klòch bagay li, men klòch bagay li, men klòch. Èske ou santi, ou santi ke nou ap dirije nou la vè yon rejim bout di? Wi, diktati. Se sou François Duval yo ye la toujou. Ou retounen nan sa w te ye a. Paske laprès la granmoun. Laprès la granmoun, li gen dwa pale. Banm diw byen moun yo mechan leta peyim mechan paskew konn sak di a kote kadav la ye a epa la yal kriye se sak veksan an kote kadav la ye a la epa la yal kriye valè moun ki te fè gwo deklarasyon sou prezidan jovenel moïse yo pa toujou la poukisa yo pat voye papye ba yo poukisa dcpj pap tande yo moun sa yo toujou vivan la wi. Pou yo moutre w ke yo fè bagay la twò klè menn, pou yo moutre w se pèsekisyon politik la y ap fè, yo fè l konsa. Jodi a, laprès la tou cho, yo kale je yo. Jodi a se Louko, se Ezayi, demen l ka yon lòt, li ka yon lòt aprè. Donk la a tout, tout. Fò laprès la mete yo ansanm pou yo solidè, pou yo konbat sa k ap fèt la a. Lè se pa tire jounalis, lè se pran jounalis yo tire, lè se pran jouna. Non li paka konsa fò nou tout met tèt ansanm pou nou rele osekou nou pa kapab ankò medya a paka ap fè yon ti klan a dwat yon ti klan a goch jodia la pou tout moun yon peyi pa kab fonksyone konsa yo pa baw lwa ou pa gen dwa pale ou pa gen dwa di sak fè w mal la jodia fò pèp la wè klè paske louko avèk ezayi Avek Mesye Lexidor, avek DP a, se pou Pep la yap travay. Fok Pep la tou kanpe ave yo. Jodi a sa yap sibi a se pou Pep la yap sibi l, se pa pou yo. Paske travay yap fe e travay Pep la li ye. Mwen menm map di Louko a tout Ezayi mwen rete solide ave yo, map pote tout sipo m ba yo. Jodi a li le li tan pou bagay sa yo fini. Lapress la granmoun, fok lapress la pale. Fok li di sa lap di a plis anko vodouyizan yo se paske yo pa respekte nou ki fè ke jodi a ti jan ka di yon bagay yo rele Ezayi nan dcpj yo la depi de 10 è li pral fè 5 è mesye yo anba a toujou. Magalie m baw kloch jodi a wè depite a baw kloch. Map di nou merci ke. m ta rive patisipe nan emisyon an la pou m pote t sipò m bay 2 moun kap travay pou peyi a ki se Esaïe nou tout nan maten deba jodi a se maten deba k an difikilte fòk tout moun kanpe avèk maten deba mèsi. Nou konnen li pa fasil e bon kòm son vanyan gason son sòlda w ye kòman sa ye? Ebyen map di tout moun bonswa. E nenpòt kesyon ke m te manke reponn, m pa t byen reponn, m ta pral nan prizon dwat pou asasina Eric Jean Baptiste. Yon dosye ke m pa gen rapò, oken rapò. Se malere. E mentnan yo ban mwen yon lòt envitasyon pou jedi. Jedi maten a dizè m ap tounen ankò Desalin. O o, o o, o o. Yo ba w yon. Yeah, yon lòt envitasyon pou jedi, dans le cadre, dans le cadre d'une enquête en cours. Donc, m ap di tout moun mèsi anpil. Mèsi anpil, anpil anpil anpil. Antouka fòs kouraj ouk, nou konnen sitiyasyon an difisil men e nou tout. Non men m pat panse komsi maten deba te bay tout pwoblèm sa nan peyi a. Bon. M pat panse sa. E e lasasinat de de Jean Baptiste ankèt la kòmanse ak maten deba. Yeah. Hum. Yeah. Kòmanse ak louko lezi e sa. Epi n pa gen anyen pou n wè nan kesyon asasina a. Anyen! So, se te yon. Bon, mwen menm m pa ba nou manti mesye, kèlke pa m ap di maten deba mèsi paske e m ap salye tout anketè dcpj yo. Ou konn poukisa? Nèg ap fè travay yo, mwen mwen la pou m reponn. Ya. Tou senpleman. Yo di nou Olivier pa vle bay okenn pwoblèm pèsonèl avè w. M pa kwè ke nou pa swete w pran kesyon n ap poze w de fason pèsonèl. Se te de kesyon, se te de kesyon dirèk. Dirèk, dirèk, dirèk. De kesyon dirèk. E m te oblije e, e. mete talan de debatè ke m ye a ok pou m te fè valwa agiman m paske nèg yo pa fè m kado men m mete talan debatè ke m ye a e pou m fè valwa agiman m men m panse ke se yon gwo bagay ki pase jodi a. M panse ke mwen menm m pa pran l kon son move bagay. M pa pran l kon move bagay. Se vre ke gon gwoup politik jodi a ki ap chèche elimine Louko Desir pou konviksyon pèsonèl pa m. Ok? Y ap chèche lage dosye sou mwen. Dosye asasina Jovenel, asasinay Jean Baptiste. Bon, nou konprann. Bon, se, mwen gen presyon, mesye. Si Migabe te mouri an Ayiti yo tap met dosye a sou do m. Ya, paske bon gwoup la ki la ki nan batay politik a Louko, mwen se pa batay politik la m pè. Ok, pwoblèm nan sè ke si m pat rele Louko de si jodi a, si m pat gen kapasite pou m te gen disiplin nan repons kesyon yo, m tap mele, di m tap antre nan yon bagay. Paske tèt anba. Bon wè yon moun ki nan enkapasite sa li pèdi nan prizon wi paske ankèt la derape avèw donk si w enkapasite fòk gen kapasite pou reponn kesyon pou koeran nan kesyon yo ou pèdi paske dcpj li menm se sou repons ke li jije w se sou repons ke l jije w mon frè se sou sa w di a ke l jije w. Wi nèg yo fò anpil mesye. Bravo pou tout anketè dcpj yo ah nèg yo fò anpil ou wè yon moun ki pase dcpj m pap baw manti ou soti e bondye ki sove w ah wi se vre wè lè yon moun tou mete dosye dcpj sou do w se bon moun se bon moun ki renmen w menm moun sa vle elimine w a tou pri paske mesye dcpj ap fè travay yo e nèg yo djòb yo se arive rantre nan tout ti detay. Ok antouka mwen sa m konprann jodi a se ke nou gen anpil travay pou nou fè nan sosyete sa wè tank wè jodi an nan tan poz yo avèk mesye yo m di mesye piga n panse ke mwen Louko Désir m gen pwoblèm avèk sa nap fè a ok men men son pwòp m pa gen oken pwoblèm m pa gen oken rapò ak kesyon asasen nan poze m nenpòt ki kesyon ke n vle map reponn nou menm jan e de fèt yo vire tounen kesyon tounen kesyon men m repons lan ke m toujou bay paske. Ou wè kesyon non fòn rezoud li se pa paske m ta di w yo atake n sou ang sa nou menm kòm si pou m pa di ke son demach ke nou dwe antre ladan l ok mwen menm mwen mwen mwen konsan de li l poze pwoblèm paske efektivman gen de kesyon yo poze n ki gen rapò avèk ti jan mentnan gen de moun jiska prezan k ap di w ke pa gen ti jan pa gen lwa pa gen sesi pa gen sela men son deba ki dwe fèt nan sosyete a ok antouka se se vrèman e e domaj mwen menm louko dezir. Mwen nan batay sa a. E mesye wè batay sa a son batay gwo nèg. Oh wi non se pa yon batay ki piti. Se pa yon batay ki piti. Li gen 2 gwo bwa ladann li. Men mwen menm sa pa dim anyen paske ekoute mwen menm batay pou retire peyi a nan sa l ye la m mete tout kò m tout nanm mwen ladan l. E si m mouri ladann tou yo mete m nan prizon ladann pèp ayisyen avanse ke m te goumen ok pou yon chanjman demen maten. Epi malerezman gen de moun ki pi fò pase m epi ki kanpe m sou wout mwen ke se swa mete m nan prizon oubyen ke se swa asasine m ok vrèman mesye mwen menm e moun kap tande maten deba nan minit sa e sa nou wè la e pa sa l ye donk map toune ankò dcpj jedi maten. Alò sou menm sou menm sou menm dosye a. Dans le cadre d'une enquête en cours. Lè m poze kesyon ki ankèt? Bon yo pa ka di m. E se se menm jan nan premyè konvokasyon maten an. A wi. Li te li te di klèman yo envite m dans le cadre d'une enquête en cours. E lè m rive m di ok vwala ki ankèt ki an kou. E yo di m vwala se Xanbaptiste asasina Xanbaptiste. E pi nou de ale. Kesyon dirèk. Mentnan je di, eske se ankò donkè la kesyon de de asasina de Xanbaptiste? Eske son lot asasina bwa met sou dom anko antouka m pa konnen. Sof ke map di mèsi donk a kabinè davoka expertos Emmanuel Jeanty mèt Jeanty mèt Jean Pierre ki kaba la avek mwen depi 10 è di maten e ki fek kite laba a m asirem ke gen avoka m ki akonpanyem pou m al reponn kesyon dcpj map salye tout ekip dcpj an e wè aswè m te ka m te ka domi dcpj se pa nan mande jan m te reponn kesyon si m te reponn yo byen Ekoute, m reponn yo byen, kite m ale. Men si m te reponn yo mal, si m pa t gen koerans nan repons yo, pa gen okenn jan pou m te soti. Esaïe César, jiska prezan soti anndan, m pa konnen kòman sa va pase. Li soti deja? Nou sot pale avè l la. Ok, pwobableman, pwobableman li gen yon envitasyon tou pou jedi. Donk, n ap mare senti n. Ok? Donk, pèp Ayisyen an, mèsi anpil. E tout moun ki te deplase pou ale devan dcpj a, m ap di mesye dcpj, se pa mwen menm, Louko Désir, ki te voye pèp. Ok e pa mwen ki te òganize manifestasyon fè moun vin devan dcpj vin sipòte non se popilasyon an de pa pwòp konsans pa l pwòp demach li li te vin pote solidarite donk ale kote li al les ayisyen sa yo men se pa fasil m ap di tout moun dcpj yo mèsi anpil vrèman mèsi anketè yo ok enspektè k t ap poze m kesyon donk vrèman m panse ke. Tout zanmi, tout entènot, tout zanmi nan dyaspora, tout zanmi nan peyi Dayiti, espesyalman fanmiy mwen isit kou aletranje, n ap remèsye, n ap remèsye Macken, Mackenson Nazaire, ki se zanmi nou, ki te akonpaye nou, ki te mennen nou sou moto. N ap remèsye Kimberly, ki se madanm mwen. ki li menm te toujou akonpaye m, akonpaye m depi maten san manje, menm jan mwen menm m te rete, enben, m kapab di w ke nou te la, nou t ap reponn kesyon dcpj, e sa fè m plezi ke, enben, anketè yo yo menm yo te rete trè pwofesyonèl, e kote nouzot onivo de, nan kad dosye sa a, nou t ap reponn kesyon dcpj e kote nou kapab di w ke odisyon an te dewoule. Monchè mèsi anpil Esaü m konnen aprè odisyon flèv sa a ou pral gen pou al repoze w. Avan nou ale n ap di yon gwo remèsiman tou a direktè radyo a. Pdg Patrick Joseph ak Gaëtan Joseph ki yo menm te mete yo disponib, dispoze ki te toujou enben swete aske nou zòt o nivo depatman deba mwen menm ak Louko Desir pou nal reponn kestyon dcpj donk sa se yon sa se yon ka de moun ki responsab e se te se te sa te fèm plezi lèm gade m wè direktè jeneral la. E lè yo te tèmine yo, yo te deside, yo te mande nou menm, yo te di aske, aske nouzot, onivo de Mateli, ba pa gen okenn moun k ap di, k ap bay presyon, di yo wi, yo pral arete nou, pa ale, bay sa yo. Donk, men, Patrick Joseph avèk Gaétan Joseph te mande nou pou ke nou al reponn kesyon. E nouzot, nou te, nou te deside nou menm tou, nou te deside pou ke n al reponn kesyon, paske nou se dè sitwayen responsab, nou se dè sitwayen respektye de la lwa, e nou kwè ke nap kontinye kolabore ak lapolis ak lajistis pou ke limyè kapab fèt yon fwa pou tout yon fwa ok pou ke krim sa yon krim de twop enben kapab enben pou ke limyè kapab fèt sou krim nan. Mèsi anpil.